M pa menm bezwen di nou pou ane yo paske je me rappelle en 2021, décembre 2021, ane sa te tèlman fache, tèlman gen bagay ki fèt nan mwa décembre sa, kidnapping, batay, a gauche a droite, donk ekoute, chak mwa yo prale, depi nou nan fen mwa yo, fèt atansyon avou paske bagay yo vrèman difisil. Tande byen, genyen yon ti moun nèg yo kidnape. Dènyeman m t ap asiste ak yon entèvyou kote ke manman yon ti moun t ap kriye nan Karayib. Mesye ban m di nou yon bagay, kòm si. Zafè kidnaping nan, nou pa wè li vin parèt twò sispèk? Sinon, se yon estrateji n ap mete an plas. Paske ban m di nou yon bagay, lè w soti nan lari, ou kidnape yon malere, ou kidnape yon pitit malere, sa vle di ki sa? An verite sa ta fè m konprann ke nou pa p aji pou kont nou. Nou pa p aji pou kont nou menm! M tou kòmanse emisyon an wi la mwen. Paske m ap gade pou m wè, wè tifi sa li rele Robina. Dupa. Bandi ak zam kidnape li depi jedi nan zòn Tabar 33. Ravisè yo mande yon bann lajan pou libere l. Manman l pa konn ki sen pou l rele. Li pa gen pèsòn ki pou ede l. Mwen panse anpil nan kidnapè yo gen timoun tou. Fè yon jan. An m di w yon bagay. Ou fin kidnape yon timoun konsa. Ou kase ponyèt fanmi li. Ou fè yo ba w kòb. Lè w rive lakay ou, w ap karese pitit ou, w ap karese madanm ou. Ou gad pitit ou a nan je. M ta renmen konnen si w gade l nan je. Ou fin kidnape yon malere, ou fè fanmi l chache kòb agòch adwat. Sinon w ap touye l pou te ba w. Epi, lè w gade. ou rive lakay ou, w ap bay fanmi w bèl anbrasad. Kounye a la men sa pou nou konprann, lè nèg yo sòti, nèg yo pa janm sòti nan lari a pou w tande swa yo pran w André Michel. Sò egzanp m ba nou e se pa ke m gen pwoblèm ak André Michel non, men m ba nou egzanp. Ou pa janm tande yo sòti, yo pran mouche entèl. Mouche entèl la se yon gwo zouzoun wi. Ou pa janm tande yo pran moun sa yo. Bon! Epi kounye a mezanmi, se timoun sa yo n ap mache pran, se ti malere, ti malerèz, sa vle di kèlke pa, nou pa p aji pou kont nou. Paske ban m di nou yon bagay, si n te bandi pou kont nou, nou pa t gen moun ki t ap di nou, ey, fout, fè isi, fè agoch, fè adwat, travay pou mwen, touye moun sa pou mwen, fè tèl bagay pou mwen, al fè kidnapin sa a, men sa m ap ba w ladann. Si n t ap travay pou tèt nou mesye, m panse nou t ap aji yon lòt jan wi. Men kòm nou genlè kidnaping nou an l genlè gide. oubyen moun ki mete zam nan men nou yo, yo ba nou leson, oubyen zam nou gen nan men nou yo nou gen moun ki bòs nou, ebyen se sak fè nap aji konsa. Antouka mesye, bay ti pitit la yon chans. Depi jedi, depi jedi l nan men nou, ba l yon chans. Pase moun yo pa gen yon pyas. Nou konnen depi kidnaping fèt nan zòn taba a, ki gwoup Si l fèt anba lavil, ou ka konn ki gwoup. Èske nou konprann? Brèf, e ann antre nan Babekyou nou. Babekyou pa t parèt menm non mezanmi. Babekyou parèt se yè, misye parèt nan yon videyo. Videyo kote ke l ap fè distribisyon ti aktivite, ebyen pou kapab bay moun. Depatman peyi Dayiti, manman nan dyaspora, manman nan tout sektè anndan peyi a, manman nan tout katye popilè yo, manman nan laprès, Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout salye nou tout e koube li byen ba jodi dimanch 29 me a pou l di nou mèsi pou tout sakrifis nou fè chak jou Bondye mete pou kenbe lavi nan peyi Dayiti ak konbat pou fè lavi vini pi bon e pi bèl. Mèsi ak nou tout nan jounen espesyal sa a ki se fèt nou tout. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout konn soufrans nou, doulè nou, peripesi nou nan peyi Dayiti. San nou, Ayiti te disparèt deja. San nou, lavi te fini deja. Pa gen pitit san manman, pa gen kouzen ak kouzin san manman, pa gen nyès ak neve san manman, pa gen frè ak sè san manman, pa gen parenn ak marenn san manman. Se manman ki vin grann. Se manman ak grann ki manman lavi. E se nou menm menm ke fòs revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye Manyen Youn Manyen Tout deside onore jodi a pou moutre nou yon fwa an plis lanmou li pou nou. Lidè fòs revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye Manyen Youn Manyen Tout yo ta renmen fè plis, men, Yo pa gen mwayen leta, gouvènman ak sektè prive nan men yo. Se dlo n ap bat pou fè bè menm jan ak nou. Men, nou chwazi batay akote nou pou ede nou reziste, pou nou defann dwa nou pou nou viv tankou moun nan mond lan. Chak dènye dimanch nan mwa me, Leta ak sosyete a sonje manman yo. Men nou tout gen prèv ke fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout sonje nou chak jou. Menm si li deside pa kite dat jodi an. Menmsi li deside pa kite dat jodi an nan men sèlman yon bann ipokrit k ap imilye manman, bat manman, kidnape manman, vyole manman, kraze ti komès manman e menm fini ak lavi manman yo chak jou ki mete. Jodi dimanch 29 me a, lidè Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye Manyen Youn Manyen Tout yo vle di nou, silans yo se konsyans yo. Silans yo pa vle di yo fè bak. Silans yo pa vle di yo abandone. Okontrè, silans yo fè nou grandi plis, yo konprann plis, yo wè pi lwen. Yo dekouvri plis toujou kiyès ki vrè enmi an. Chen ak chat mèt kontinye danse kalinda pandan yo wè nou fè silans. Sa pa vle di fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout aksepte yo, ni nan ri bò bay lanmen ak yo. Toupiti manman nan 10 depatman peyi Dayiti a, sitou nan katye popilè yo, gen pou kaba. Kontak ap miltipliye, plis tèt ansanm ap mete, plis konpreyansyon ap devlope ak lidèchip pou sosyete a wè pi byen e konprann pi byen batay fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout lan. Pèsonn pap pouse Jenèf devan, Jenèf mèt tèt li. Li konn ki lè pou l avanse ak ki lè pou l kanpe. E se pou sa, priyorite Jenèf apati jodi dimanch 29 me a, fèt tout manman yo, se fanmi yo, patikilyèman manman yo. N ap mache kontre pou yo pale ak pitit fi yo e pitit gason yo pou yo reziste plis toujou. Pou ede nou konbat zak ensekirite sou lavi fanmi yo, sou manman yo, se nou ki ka ede fòs piblik yo fè l. Fanmi yo, manman yo dwe ralye pitit fi yo ak pitit gason yo ak koz batay Je 9 la, ki se batay pou amelyore kondisyon materyèl ak egzistans moun yo, fanmi yo, manman yo. Batay sa. pap ka fèt sèlman ak ti kit, ti kòb bon kach ak ti fiyèt lalo k ap gagote lajan asenisman nan konivans ak ekip dechèpiyè politik yo. Bòn fèt tout manman, viv tout manman, viv rezistans tout manman, viv tout fanmi. Menm aktivite sa m kwè l te fèt kay Mikano tou wi. Nèg yo bay manje, yo bay aktivite, brèf, se byen. Bon m di nou yon bagay, mesye bandi yo. Babekyou, tu la fè, bravo. Mikano, tu la fè, bravo. M kwè Izo konn fè sa tou wi nan vilaj la. Ti Lapli ka fè sa tou, petèt ke nèg yo pa t vle fè pwopagand pou aktivite yo a. Men sa ka rive tou yo pa fè, brèf. E pa gen pwoblèm. Nou ka bay moun yo, nou ka fè byen avè yo paske on e la jisteman pou fè di byen. Mwen m gon grenn bagay m ap mande nou. Paske nou toujou di n ap defann pèp. E jounen jodi a m panse ke fò pèp la kale je l. Nou kenbe pèp la an esklavaj mesye. Babekyou mwen di w sa. Mikanon mwen di w sa. E tout lòt nèg je nèf yo mwen di nou sa. Nou kenbe pèp la an esklavaj. Nèg 400 mawozo, vilaj de dye, ti bwa gran ravin, nou kenbe pèp la an esklavaj. E nou mechan. Pase banm di nou bagay mesye. Kelke swa moun sa yo kom si ki mande nou poun ta kolabore ave yo. Pase m konnen gen anpil nan nou k rebèl. Aparaman babekyou pran kou, m gen presyon ke lap jwe a la rebèl. Ou pa kab chwazi se ou menm sèlman k pou di pèp la pou l pran lari. E sa w pa konprann? Jounen jodi a la a, men sa nèg yo fè nou, popilasyon an. Men sa pou n konprann. Nou pa ka sòti nan lari. Nou pa kab manifeste. Kiyès nan Site Solèy ki kapab manifeste jounen jodi a? Tan ke Gabriel pa di moun Bwouklin, mete tèt nou deyò. M ap pale avè nou. Nou pa renmen m, n ap kontinye pa renmen m paske m ap di verite. Kiyès nan belekou k ka sòti tan ke iska pa di yo sòti nan lari? Wi! Ki moun nan Boston ki ka sòti tan ke Matyas pa di yo sòti nan lari? Ann serye! Eske n konprann yon pèp nou ka jere l konsa? An moun kwadèboukè ka manifeste la tan ke nèg 400 mawozo yo pa di pran lari? Non! Pèp la dwe lib. E tan ke li, m ta kapab di, esklavaj mantal sa a l ap manifeste chak jou, y ap viv avèk li, kounye a nou vin antre nan yon lojik chaken pou swa. E lè w nan lojik chaken pou swa, on se san ou bliye, ebyen on esè de soubliye swa menm. Kounye a nèg la nan lari a la, l pa konnen anyen. Depi l pran yon vè kleren frè m nan, l pran yon sigarèt, li vin chita lakay li, I don't care a lavi. Èske n konprann sa k ap rive konsa? Epi mesye bandi yo, lè sa rive konsa, li vrèman danje pou nou wi. Li danje pou nou wi. Kounye a ou pral konprann ke pèp la antre nan yon lojik li reziye l, sa l fè l fè. E gen yon grenn bagay pou te konprann lontan, lè gen yon pwoblèm, se kapital la ki pou voye sinyal bay anpil zòn pwovens pou bloke. Jounen jodi a la, kapital la pa ka voye ankenn sinyal. Sinon, kèlke militan abolotcho, ki yo menm ap eseye met tèt yo deyò nan channmas la la tanzantan, pou fè makak, pou tann djòb nan men Ariel. Men sa se pa vrèman revandikasyon popilè la. M pral ba nou yon egzanp. Mesye bandi frè m yo, tande sa m ap di nou la a. Èske nou santi nou alèz pou nou gen yon telefòn Digicel nan men nou, menm jan avè m, epi ou mete. 100 goud kat, 200 goud kat, ou pa kapab kite minit sa sou telefòn ou tan ke ou pa fè plan. Depi ou pa fè plan, depi ou lanse yon apèl, 16 goud. Epi kounye a la, w ap di m ke ou mande pèp sa pou l rete nan koki l, li pa dwe pran lari. An, kòm si nan peyi serye la a, Digicel pa gen tan nan cho. Bon mwen menm m ap wè si pap gon operasyon dechouke oubyen kwense Digicel, paske moun sa yo fè twòp nan peyi a. M pral kite nou tande voice la ankò paske mwen menm ap fè tout semèn nan la a. nan Degond Digicel epi aprè map tounen map ba nou yon senp ti eksplikasyon pou nou konprann. Ann tande. Nou verifye nou wè ke pri pri de la minit lan pou nimewo lan li vini a 16 goud 50. Ok vwala. Eske Digicel ka banm yon eksplikasyon ke yon minit kominikasyon de Digicel mwen a yon lòt nimewo Digicel, menm operatè a, Li koutem on minit koutem 16 goud ki eksplikasyon n ka banm de sa? Se menm pri an tou pou siw te fè yon apèl vè yon lòt rezon an tou. Egzakteman, kounya ki eksplikasyon n ka ban mwen la kounya? Eske minit lan koute 16 goud? Se sa m bezwen konnen. Byen sè, byen sè, se 16 goud 50 li la minit pou pou pou pou pou pri minit lan. Se konbyen, se konbyen, se konbyen on minit dijisèl a dijisèl? Bèl gout 50 mesye yo pale byen. E map raple w byen, e koute wi, map di w sa byen, paske m pa vle fè dezòd, apèl sa m gen avè w la li anrejistre e map pibliye l ok, map pale avèk yon operatè Digicel, ou di m ke yon minit Digicel li koute 16 goud 50 se sa? Yes sir, pou nimewo pa w la. Mesye e ka reve. Mesye. Men ke minit ti sel yo ap koute yo 16 goud 50 si ke pa gen yon plan ki ofri minit ki ak. Non! Non! Non! Non! Tande! Tande! Tande! Pa fè sa! Pa fè sa! Ok? Pa fè sa! Map tande m! Tande m! Tande m kounya! Banm di yon bagay. Digicel son operatè ki di. ki di men konbyen li faktire minit li. Li gen sikilè k soti, li di men kòman l faktire minit li. Ok? Pa janm gen kenn kote Digicel di ke minit Digicel a Digicel koute 16 goud 50. Wi, donk, mwen si se petèt sa ke nou menm nou la. An, se pou sa w la? Ou la pou di m ke minit lan se 16 goud 50 li ye kounya? Sa se pou sa ke sèvis kliyantèl lan li la e Misye Callerin li disponib chak jou soti 8 è nan maten Brother, epa, sa wap dim la, tande, tande, tande, tande byen, sa wap dim la m konnen l deja. Afè sèvis kliyantèl la se sa. Ou dim ke di, sèvis kliyantèl la la pou l dim ke minit Digicel koute 16 goud 50. Se sa. Y konpri sa, Mesye Carl Evans, paske nou la pou n ba ou tout enfòmasyon ki relativ avèk kont ou an ke ou menm Donk, donk peyi a dwe konnen, pe, peyi a, peyi a dwe konnen ke apati de jodi a la a, petèt yo gen dwa pa t konn sa, ke yon minit Digicel, si ou pa gen yon plan sou telefòn ou, minit lan de Digicel a Digicel koute 16 goud 50. M pa kwè jounen ap pase m ap fèmen sim sa a m ap kase l jete yon kote mèsi anpil ok Digicel mèsi anpil anpil anpil anpil bon bagay kenbe la peyi Dayiti renmen nou anpil. M ap di w wè sa l ap fè la mesye gade brother brother ban m di w yon bagay m konnen se yon djòb w ap fè ou menm ou konn sa Digicel ap fè la li eskwokri li li li li se gang sa plis ke vòlè ok menn sa plis ke vòlè nou pa gen ankenn non n ka bay sa ankò. Sa se gang se volè se eskwokri nap fè nan peyi a nap kase ponyèt moun on minit de kominikasyon de on sèl operatè paka koute 16 goud 50 that's bullshit paske lè wap dim nou ofri plan sa pa antre nan kad kòmsi yon bon on egare ki pa konn bagay konsa m paka ap jwenn on konpayi telefòn pou nap dim ke si m pa fè plan minit telefòn koute m 16 goud 50 se eskwokri li ye. Sa yo la se yo kapab pèmèt kliyantèl lan itilize ak. Konpayi an pa kab rete sou plan. Ke nou menm nou. Plan se yon avantaj nou bay mesye. Kont la kounye a se ou menm kap detèmine e politik de fonksyonman konpayi an la. Antouka peyi ap pran nòt paske voice sa map fèl fè le tou peyi a la ma pral lagel sou rezo sosyo m anrejistrel pou nou aprann konnen ke pou pèp la konnen ke pou ayisyen kap pase mizè anba men nou pou yo konnen ke on min de kominikasyon l koute 16 goud se sa a yo bezwen konnen. Yeah mèsi anpil mèsi anpil mèsi anpil frèm en pase bòn joune di manmanw bòn fèt brother. Mèsi anpil. M renmen sa misye fè anpil. Misye ap pale avèk operatè lan, aparaman se operatè lan ki rele l pou te kapab ofri l yon sèvis, epi l tou pwofite l kwense misye. Epi l di m ap anrejistre w wi brother. M ap anrejistre w. Sa w di a la a, tout moun ap tande l. Sa vle di, depi w gen yon minit sou telefòn ou, ou pa fè plen avè l, Digicel ap pran l paske depi w lanse yon apèl, m ta kapab di se gazolin. Se sou gazolin w ap peze. Digicel se tankou yon Ford m ta kapab di Kòman yo rele Ford sa yo mezanmi banm nouvèl non gwo Ford swa B50 m pa konnen epi chak pouse ou pouse pye w sou gaz la se kòmsi gon ityèm gaz ki pati enben se konsa Digicel la ye li menm èske nou konprann donk kounye a la men sa pou n di tèt nou èske n ka kontinye konsa nou konn sa k pase dèfwa men nan kisa Digicel lage kò l kapab gon seri de zòn difisil daksè zòn sa yo gen bandi li. paktize avèk bandi yo, l bay lajan pou l kapab antre nan zòn yo. Kounye a, lefèt ke li depanse lajan pou kapab antre nan yon seri de zòn pou al alimante antèn li, ebyen kounye a la, moun k ap peye konsekans lan, se nou menm konsomatè l yo. Mesye bandi yo lache popilasyon an pou l manifeste, pou l defann dwa li. Si nou pa vle lache yo, gon lè k ap rive, y ap leve kont nou. E m pa swete pou pèsòn pase anba. ògèy popilasyon sila paske jan map gade a la to ou ta nap gen pou nou leve kont tout vagabon nan peyi sa antouka mèsi la fami kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di a ke vou apresye le travay pi aprè kèskon di a la pwochèn.